18 novanm 2022 bonjou bonswa tout moun jodi a son dat spesyal pou peyi m e se dènye batay de vètyè ki te fèt nan yon dat konsa ann ale pou plis enfòmasyon sou chanèl la yon virewon nan 4 kwen peyi dayiti sou sofia tv 83 yon gwo chita pale te fèt ak aktè politik yo wè kouman yo te kab rankontre ariel pwopoze 10 pwen sou tab la yon fason jwenn yon solisyon epi mete yon gouvènman sou pye pou jere yon tranzisyon ki pral fè eleksyon nan jou k ap vini yo la. Fò m di n, ensekirite pote ale yon ajan polisye k se ventyèm pwomosyon koulye a la pou kole la k ap glase nan mòg aprè bandi fin vide bal sou li nan zòn Kanaran e se sa nouvèl yo rakonte. Ti Rivyè Latibonit, Désiré Nès ap ban nou plis detay. Bagay yo pa bon ditou e barikad kontinye moute 7 wotè, pèp la ap kouri kite lakay yo pou al kache nan lòt zòn aprè bandi fin mete yo an dewout pou jounen jodi a la. Rete konekte ansanm avè n plis enfòmasyon nan jounal la, se pou koulye a la sou Sofia TV 83 nan dat 18 novanm 2022. Lidè Pitit Desalin nan fè konferans de près sa pou anonse plizyè evènman ki pral rive sou peyi an. Men dabò li te ensiste pou prezante sò pèp ayisyen an. M fin prezante sò pèp ayisyen an. Sò pèp ayisyen ki sa l ye? Se mizè, se grangou, y ap tiye yo e ensekirite pral manje yo lakay yo avèk grangou. Sa se sò pèp ayisyen an. Moyiz Jan Chal deklare gaz lan ki ap vann nan ponp yo a pri disèt wotè an, kou sa a p ap pase. Yo di gen gaz nan ponp yo, Poutan moun pa ka al achte gaz. Pèp ayisyen, si n kanpe pandan 3 mwa pou gaz bese, se konsa yo vin ban nou gaz la nan ponp yo, nou p ap asèpte bagay sa a. Ansyen senatè Nò an anonse katastwòf sou peyi an si Premye Minis Ariel Henry pa demisyone, si bank yo kontinye ap fè espekilasyon ak dola a. Se yon Moïse Jean Charles ki pale an daki, sa k vle konprann a konprann. Menm sa Desalin te fè a, l ap pral retounen ankò anndan peyi a e l ap refèt ankò. Nou pral rive yon kote, menm sa peyi Mali te fè Fransè yo, sa Malyen yo te fè Ameriken yo, sa Malyen yo te fè Kanadyen yo, e pa paske m vle non Ameriken, e pa paske m vle non Fransè yo, se sa k pral rive nou. Anfen, alatèt pitit Desalin nan, ankouraje pèp lan leve kanpe. Sinon, si n vle konprann pawòl li, Pwosede ak entèpelasyon nome Eddy Badio nan Dèlma 19, mèkredi 16 novanm 2022 a, bò inè trant, aprè plizyè jou filati. Direksyon santral polis jidisyè t ap chèche l nan kad dosye Limackson Mathieu ak Emmanuel Jean Juste, ki te entèpele nan mwa me 2022 pou trafik zam gè ak minisyon nan Beladè. Endividi sa yo se prensipal founisè. Vilaj de Dye ak Matisan. Lapolis lan di l detèmine pou l kapab kontinye lite kont banditism lan ak kriminalite anndan peyi an. Li mande yon lòt fwa ankò kolaborasyon popilasyon nan lide pou kapab retabli lòd piblik. Bonjou Desir Venus. Bonjou Blaise, bonjou Jean Wilner Césaire, bonjou ak tout oditè ki branche radyo mega tap pratikman enfòme yo kouman ti lidè latibonit al leve pou maten an, ti vè leve avèk lansanm de aks yo toujou barikade e krent la. Thérèse toujou rete bò kote popilasyon an e l ap enfòme pou anpil nan yo ki t ap fè rezistans kòmanse a kite komin nan paske yo kòmanse afebli e vi avèk neglijans mouche leta e fèm de piyaj yo kontinye avèk bandi yo yè ozanviwon katrè pral senkè e bandi nan baz Gran Grif mele avèk Likay e Balmis piye Triyonf ak Iprizè ki ki sou boulva Jacques Dessalines aprè w fin kite Pon Bouk e ak yon lòt mezon prive ki met li pratikman a letranje. Mesye ale yo piye, yo pran tout sa ke yo genyen. Bò kote popilasyon yo kontinye ap mobilize pou jodi a yo planifye avèk legliz katolik pou fè yon mès libera pou komin Ti Rivyè Latibonit maten an e yo anonse. Se sa Charles Marchal te mande avèk mouche leta pou vin pran responsablite l nan Ti Rivyè Latibonit pa rapò avèk ensekirite k ap taye banda nan kominote a depi plis ke 5 lane men nan 5 nan 26 dènye jou yo li pratikman dejenere nèt paske kominote a pa ka vakye avèk aktivite yo tankou aktivite komèsyal yo pa fonksyone prèske nan Majorite espas ou ri ki nan komin Ti Rivyè Latibonit nan anba bouke tout moun yo dezète fèmen biznis yo e mezon transfè yo ki gen plis ke 26 jou pa fonksyone e sa ki gen rapò avèk koperativ pòt yo fèmen e lansanm de sa ke moun yo te gen kòm rezèv nan kay fin epwize. ki lage moun yo pratikan nan pwoblèm imanitè kote yo pa ka jwenn bagay pou yo manje. Si pou yo manje, yo oblije travèse de komin an komin ki an vwazinans pou yo chèche bagay pou yo manje paske yo te mèt te gen lajan nan Ti Rivyè Latibonit, yo pap jwenn anyen achte. Kesyon dlo potab se tèt chaje pou moun Ti Rivyè Latibonit pandan responsab komisarya Ti Rivyè Latibonit la, Chèf Leon Odenson moutre bon volonte l men se akonpayman ke l pa jwenn nan pi wo nivo. Enfòmasyon ki genyen nan. e awondisman Akayè a, Blèz fòk nou di w sitiyasyon moun nan Lafito, Minotri, Simonèt pa janm chanje moun yo yo kontinye ap kite zòn nan akoz bandi ki anvayi zòn nan moun yo toujou ap kite zòn yo y ap rantre pi fon nan vil Kabarè epi y ap antre nan vil Akayè n te deja tande entèvansyon majistra. Akaya sou dispozisyon ki ap pran yon fason pou evite gen enfiltrasyon nan komin nan. Epi pou kesyon gaz la depi samdi dènye gouvènman an te pran dispozisyon pou gaz la te disponib nan nivo ponp yo. N ap sinyale depi Akayè pa gen kesyon sa, tout awondisman yo. Ponp yo rete fèmen, pa gen gaz k ap vann nan ponp yo. Epi pou kesyon lekòl la, pa semèn nan pase, tout pòt lekòl yo, yo fèmen ni o nivo Akayè, Kabarè epi n te fè yon kout tèt Monwi, pòt lekòl yo, yo rete fèmen, yo p ap fonksyone. Epi. 18 novanm nan li make pratikman 1 an depi ke sosyete sivil Akayè a te fè yon gwo oumble sou plas piblik Akayè a kote yo te soti avèk desizyon pou yo mete yon sosyete sivil nan nivo Akayè Blaise. Gwo rankont te fèt yè, gen anpil aktè ki te prezan e ki reyaji aprè rankont ki te gen ant yo menm avèk PM nan pou n di byen e divès lòt manm nan gouvèneman e sa se yon ènyèm dyalòg, yon ènyèm rankont. ki ap reyalize nan mitan diferan aktè yo, pwotagonis yo, sou kriz peyi a ap fè fas depi kèk tan la a. Depi plis pase yon lane, peyi a ap fè fas avèk gwo kriz sa a e sitiyasyon sa a, anpil moun ap mande kilè n ap sòti ladan l? Èske n ap sòti ladan l? Nou pral vini avèk enfòmasyon konsènan konpwomi istorik sa a. Nou konnen anpil aktè yo menm se ki te chita ansanm, ki te travay ansanm pou gade kòman ke yo kapab jwenn sa n rele. Yon veritab, ann di yon konsansis lajman laj e ki ap rantre nan jan ou te rele la nan kad yon konpwomi istorik pou pèmèt ke peyi a kapab sòti nan kriz, nan sitiyasyon ke l twouve l jounen jodi an. An nou vini avèk done sou sa, men antretan, an nou esoufle tou piti e n ap vini avèk detay sou sa. Ansanm pati ki regwoupe epi antite politik ki konpoze gwoup konpwomi istorik. Apre yon laj konsiltasyon ki fèt la, yo sou ansanm revandikasyon ki lejitim, ki nòmal mas popilè a ki ap mande meyè kondisyon, dyaspora tou ak popilasyon an an jeneral, men yo prezante sa n rele yon de. Dyalòg fondamantal pou defann tout negosyasyon ki pou jwenn yon solisyon nan kriz ke peyi a fè fas la. Yon pami pwen ki genyen nan kad konpwomi sa, n ap gade kèk eleman enpòtan ladan yo. Premye sa ki enpòtan la yo mete kòm mansyon, yo di retabli pouvwa egzekitif lan ki ap egzèse pa yon wo konsèy tranzisyon e yon gouvèneman dirije pa yon premye minis. k ap gen chaj jesyon pou l kapab pandan peryòd enterimè la jiskaske yo òganize eleksyon jeneral nan yon delè ki pa twò lwen pandan 18 mwa. Kidonk, yo pou ke pouvwa egzekitif lan gen sa n rele yon Wo Konsèy Tranzisyon ladan l e ap gen yon gouvèneman k ap dirije pa yon Premye Minis. Kidonk, ap gen yon moun nan tèt Wo Konsèy Tranzisyon sa a ki, an n di, k ap jwe wòl, èske m ka di ap ka jwe wòl prezidan? M pa konnen men ki ta ki ta se ta li ta ka konsa, ki ap anlè epi, N ap genyen yon premye minis k ap vini e ki pral gen misyon, nan yon delè ki pa twò long, pandan 18 mwa, tabli sekirite anndan peyi a e pou reyalize eleksyon anndan peyi a. Sa se premye pwen ki genyen. Dezyèm pwen an, yo pale de rant fonksyonèl pouvwa piblik yo pou ke yo kapab mete yo an plas e pou ke gen yon dire tranzisyon, notaman Kou Kasasyon, Premye Kolèj Konsèy Konstitisyonèl lan, Konsèy Elektoral Pwovizwa, Kreyasyon ògàn kontwòl ak aksyon gouvènemantal, kidonk mete pouvwa piblik yo kanpe, mete yo debou pou kasasyon, Konsèy Elektoral Pwovizwa, Kolèj Konsèy Konstitisyonèl, tout sa yo pou kapab mete yo kanpe ògàn kontwòl ki pral veye, ki pral kontwole aksyon gouvèneman. Sa se dezyèm pwen an. Twazyèm pwen an, adopte yon plan nasyonal sekirite pou retabli lapè sou tout teritwa nasyonal lan, pou pèmèt ke lekòl yo kapab relouvri, aktivite yo kapab reprann nòmalman anndan peyi an, pandan ke y ap solisite kominote entènasyonal lan yon apui teknik sinifikatif bò kote fòs sekirite nasyonal ke n gen anndan peyi an atravè koperasyon militè miltilateral, kidonk. Nan gwoup konpwomi sa, yo pa pou fòs entèvansyon etranjè, men yo pito pou yon sipò teknik bò kote entènasyonal lan pou ede lapolis ak lame, men pandan ke yo menm tou, ebyen ann di Wo Konsèy Tranzisyon sa pral travay pou yo elabore yon plan nasyonal sekirite. Pou tabli lapè anndan peyi a. Sa se twazyèm pwen an. Katriyèm pwen an se redui tren de vi Leta pandan ap anile yon ansanm privilèj ke yo bay avèk yon ansanm de gwo gran konpwomi, gwo aktè nan Leta. Kidonk, se redui sa yo pou pèmèt ke enben moun kapab jwenn sèvis Leta. Gen twòp privilèj ke yo bay avèk de moun nan Leta. Twòp privilèj sa yo. Y ap redui ladan yo lè yon moun swa minis, swa direktè jeneral, swa prezidan swa OEA oubyen yon sekretè deta, men yo klè ke pou yo redui ladan yo pou kapab genyen mwayen pou pi popilasyon kapab jwenn sèvis. Sa se katriyèm pwen an. Adopte yon plan ijans redresman nasyonal, yo rele PURNA, pou a, pou kapab ann di netwaye, netwaye sa n rele finans piblik peyi an, ranfòse kapasite, pèsepte moun genyen de on ansanm de bwa leta, men sitou kesyon ladwàn, Diksyon Jeneral Dwàn yo e dè Zenpo padon, DGI, men pou kapab frennen kesyon klanik, kesyon klandesten ki genyen andedan ansanm de bwat sa yo, anfen on kesyon de kliyan, on kesyon de kliyan politik, on kesyon de kòkòday zanmitay ki fè ke ansanm de bwat sa yo gon veritab koripsyon ladan yo, pa gen siveyans ladan yo. Kidonk, enbyen, Wo Konsèy Tranzisyon sa a, li pral adopte on plan an ijans pou redrese ansanm de bwat leta sa yo ke anpil moun gen pèsepsyon de yo ki gen anpil koripsyon ladan yo. Sizyèm pwen an se favorize sa n rele entegrasyon dyaspora a, fanm yo, jèn yo, tout moun k ap goumen pou kapab enkli yo, entegre yo nan tout sa k ap fèt anndan peyi an, aktivite sosyal, politik, ekonomik, pou m site sa yo sèlman. Batay tou pou kesyon enpinite a kapab kaba nan sosyete a. Yon ansanm ankèt sou yon ansanm dosye, sitou diferan ankèt sou zafè kesyon finansye, sou kesyon dwa dwa moun, men pou yo travay sou yo pou pèmèt yon ansanm pwosè sa yo rive fèt. Tankou, youn nan gwo pwosè moun yo ap tann se pwosè Petwo Karibe an. Sa se yon gwo kestyon, ann di zafè finansye, zafè ekonomik anndan peyi an. Enben, wo konsèy tranzisyon sa a di ap travay, men lè l rive nan tèt peyi an pou yo elabore, pou yo kapab favorize sa n rele tout sa yo e pou travay sou yo. Epi pwosè nan zafè asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse, Mont Ferrier Dorval Batonye, tout lòt moun ki mouri asasinen nan de kondisyon sispèk. Setyèm pwen an, se pran yon ansanm mezi pou akonpaye. Ti antrepriz, mwayen antrepriz yo ak gwo antrepriz yo, akonpaye yo ke leta ap akonpaye yo, kesyon pwodiktè nan zafè agrikilti, pèmèt ke yo redrese agrikilti nou an, bay kesyon moratwa, bay prè, fè de prè avèk avèk fasilite, san twòp kondisyon egzajere, avèk ann di kiltivatè nou yo, ba yo semans, ba yo angrè. Ba yo tout lòt entran materyèl k ap pèmèt ke plantè yo, elvè yo, pechè yo kapab vrèman mete kanpe sa n rele pwodiksyon nasyonal nou an, sitou agrikilti nou an. Sa se setyèm pwen an. Uityèm pwen an, se tou bay yon mo atwò sou dènye desizyon gouvènman pran, pou kapab revize yon ansanm de desizyon gouvèneman an pran sitou zafè e kesyon pri gaz la anba ponp yo. Sa yo klè enben avèk wo konsèy tranzisyon sa a yo pral rewè zafè sa, zafè kesyon e kesyon pri gaz lan jan gouvèneman jan leta ap monte l tanzantan sitou avèk Ariel Henry nan tèt leta. Nevyèm pwen an, etidye avantaj sosyal yo epi bay avantaj tou Avèk klas ouvriyè la, moun ki k ap travay nan antrepriz yo, ti fonksyonè yo, kesyon ajisteman salè minimòm nan pou tout kategori salarye. Kidonk, nevyèm pwen an, men konpwomi istorik sa a avèk wo konsè tranzisyon sa a, yo pral travay tou pou gade Kòman w kapab jere sektè sa a nan kesyon salè minimòm epi klas ouvriyè la, moun k ap travay, ti fonksyonè yo pou gade kòman sa kapab jere e sitou nan ajiste kesyon salè yo. Dizyèm pwen an se la kominote entènasyonal lan men yon plan spesyal envestisman pou kapab ansanm travay avèk yo pou gen yon plan envestisman pou Ayiti e pou kreyasyon sa n rele E pa kapab kreye anpil anplwa anndan peyi an e anplwa dirab, se pa dyòb de twa jou tande ou fini, men se kreye anplwa dirab, sa kap pèmèt ke peyi a li menm li rale yon souf. Se sa ou wè mwen pran tan m pran san, pwomotè konpwomi istorik sa yo pran angajman pou kapab travay pou pèmèt ke gon gran dyalòg ki fèt E sèl vwa, sèl mwayen ke n kapab reyalize sa, se yon vwa, se pa pasifik, se pasifikman pou sa fèt, e nan yon vrè konsansis nasyonal. Se sa, pou n fini, anba, an n di, tèks sa, anba nòt sa, si m di l konsa, wi, anba nòt kadraj sa, ke gwoup konpwomi istorik ki gen ladan l pati politik, estrikti de baz nan sosyete sivil lan, ki yo menm, m elabore ansanm pwen sa yo avèk pou gade kòman kapab jwenn yon solisyon nan kriz peyi an. Moun ki siyen kòm reprezantan anba dokiman sa a, ou jwenn se Rasanble e Alye, alò se non estrikti yo mete, Rasanble e Alye, Gwoup Konsètasyon Politik, Accord Unitaire d'Haïti, pen modifye, non alinye, Phtk e alye, se non estrikti yo mete atravè reprezantan yo ki siyen anba an n di nòt kadraj sa ki mete deyò bò kote gwoup konpwomi istorik yo se.